M konnen n ap viv yon moman ekstrèmman difisil, e Daryl sot di l la, e bagay yo pa dous pou jounalis yo. E nan Okay, se tèt chaje, s on represyon brital, paske Okay la gen yon wòl estratejik ke l ap jwe nan batay la, e pouvwa a rekonèt sa, e yo deside. fè yon represyon non sèlman sou dirijan politik Okay yo, men sou laprès k ap releye enfòmasyon yo. M kwè sa li enpòtan pou n kondane l, Daryl kondane l, mwen ranfòse kondanasyon an e mwen di kòporasyon jounalistik yo mwen solidè avè yo. Paske batay ke nap fè la pou demokrasi, li genyen batay pou libète de la presse ladan. M sa vle di nou pa pou kont nou. Se ansanm nap fè l. M pa ka pa salye militan yo tou ki ap batay san relach sou tout tèritwa peyi a. Prizonye politik yo, nou pa ka pa salye yo tou. Sila yo ki viktim, nou pa ka pa salye yo tou. patikilyèman de moun k ap viv de sitiyasyon ekstrèmeman difisil anndan peyi a, moun ki deplase yo. Sa ka rive ke nou menm ki la nou p ap viv li. Men imajine w ke yon moun ki fè 30 an l ap travay, 40 an l ap travay, li konstwi yon ti kay. E jodi a l pa ka viv ladan. E l pa gen oken kote pou l refije. Li tris. Li gen pitit, li gen madanm. Nou solidè avè yo. Imajine w de jenn gason, jenn fanm ki fè de sakrifis, ki konstwi yon ti biznis. e ke jodi a ti biznis sa a pa ka fonksyone paske gouvènman ki la a li pa kreye kondisyon pou biznis lan fonksyone. Imajine w de jenn gason, jenn fanm ki pèdi travay yo paske gouvènman ki la a li pa pote atansyon avè yo. Moun sa yo. Nou pa ka abandone yo, n pa ka lage yo pou kont yo. E se sa k fè batay ke n ap fè a, se batay yo li ye. Nou pa ka pa salye tou dè milyon de chomè ke n genyen. Jèn gason, jèn fanm ki fin fè etid yo, ki fin etidye, k ap tann travay, yo pa ka jwenn travay. Nou pa ka pa salye tou salarye ki se de pòv yo ye, paske salè yo a pa ka reponn avèk bezwen imedya yo. paske gouvènman ki la a li deside rann yo lavi difisil. L ap fè yon jenosid ekonomik sou pèp ayisyen. Men chak fwa n ap fè konferans, n ap pran l kòm abitid pou n salye yon pèsonalite enpòtant. Lè m fin tande yon entèvansyon Madam Liliane Pierre Paul fè, m pa ka pa salye kouraj fanm sa a. S on fanm ki pa janm febli e ki toujou kenbe, m te ka di, drapo pèp ayisyen an. Li s on jounalis ke pèp ayisyen dwe fyè de li. Mwen di l se paske nan moman ke n ap viv la, gen anpil konze, gen anpil trèt ki fè silans. E m swete pèp ayisyen note l. Samdi pase m tap tande Doktè Schiller ki di ke gen yon seri de moun ki la ki pa opine yo, yap veye kapris entènasyonal la e yap tann pouvwa paske yo konnen si yo opine yo kont entèvansyon, kont okipasyon, blan ap mete non yo sou nòt, lap pran nòt de non yo. E lap di moun sa yo pap li pap dirije avè yo. Gon pil moun ki fè silans anndan peyi a fòk nou pran nòt de yo. Bon kote moun ki konze yo k pale a nou ka konprann yo men moun ki fè silans yo yo pi konplis ke moun ki pale yo ki pran ak. Sa vle di. Jodi a, pèp ayisyen dwe pran nòt de moun k ap pale pou li, de moun ki pa pè eksprime yo o rega de la lwa e la demokrasi. Se nan menm optik sa a, n ap di ke peyi nou an, li an difikilte. Si jodi a nou wè kèk grenn machin ap sikile sou Dèlma, Petyonvil, Sa pa vle di anyen. Paske peyi a bloke, peyi a kraze. Ariel kraze peyi a plat atè. Pa gen lavi anndan peyi a. E se poutèt sa, nou menm o nivo sdp, nou pap bese lèbwa. N ap kontinye avanse. E se nan sans sa nou salye inisyativ anpil gwoup politik ap pran pou voye de siyal enpòtan pou moutre ke yo prè pou rezoud kriz la. Men gen yon dènyè deklarasyon konjwent ki sòti D'une part nou panse kel gon yon bon kote ladan, men gon lòt kote tou ke pèp ayisyen opoze totalman avèk prensèp ki nan deklarasyon konjwent gwoup politik ki gen pen ladan. Kisa prensèp la di pou pèp ayisyen? Prensèp la di. Ariel ke pèp la rejte, Ariel ke pèp la di ki pa ka dirije, Ariel li menm menm ki di ke l pa kapab. Paske Ariel mande okipasyon paske l rive nan moman l di li pa gen lòt opsyon. Anben se moun sa a, se gouvènman sa a Nou wè nan deklarasyon konjwent lan ke yo di yo pral negosye avè l. Desten nou pa ka nan men Ariel ankò. Se se on ak de trayizon pou batay pèp la la. E se pou tèt sa n ap mande avèk anpil respè e sajès ke n genyen pou aktè politik yo pou yo retrakte e korije l. Nou menm sdp nou te fè yon devwa sitwayen. Nou te nou te pran nou te fè yon elan sitwayen pou n t al pale avèk Ariel pou n te wè kòman n ka sove peyi a, pou l te aplike yon akò. Li fin siyen akò a jodi, demen li vyole akò a. Sa vle di Ariel ki pa respekte sa l siyen, Ariel ke pèp la kanpe kòm en sèl òm pou l di l non, ke l pa vle l, Anben jodi a m pa wè kòman yon moun ka vini pou di pèp sa a pou li pale ou pale l de Ariel. Se sa k fè maten an lè m leve mwen jwenn yon rekonfò avèk yon tèks ke Kolonèl Rebu ekri. Kote l di ke ou ka ou pa ka pa gen anyen ou ka fè avèk Ariel. E kote anndan tèks sa a. Misye pale sou yon fòmil pou nou sòti nan sitiyasyon ke n ye a alayisyèn. E m ta swete ke moun ki poko li l yo li l. Pou mwen, m panse se youn nan pi bèl tèks ke Kolonèl Revy ekri. Nou pa ka pa. Voye yon yon chay apresyasyon oubyen remèsiman oubyen ak de pozisyon yon ansanm senatè ameriken pran pou mande pwolonje tps pou frè n sè nou yo ki Ozetazini. S on ak. ki retni atansyon nou e se sa n bezwen nan men Lèzetazini. Se ak sa yo ki enpòtan. Se pa lè y ap imilye frè n sè n sou fwontyè Meksik, e pa sa n bezwen. Se pa lè y ap panse pou yo vin imilye n avèk on fòs okipasyon. Se pa sa n bezwen. Nou bezwen de ak ki trete n kòm moun. Jodi a li klè ke ak senatè sa yo poze ki mande pou yo pwolonje tps pou frè n avèk sè nou ki Ozetazini son ak ke n pa ka rete endiferan pou n pa salye. E se yo n bezwen. Nou pa bezwen, pa egzanp, deklarasyon Bryan sou sekretè deta emisferik ameriken an fè lè l di ke l sipòte Ariel paske Ariel monte gaz la Kòm si jodi a, monte gaz son ak demokratik ke l ye, son prensip demokratik pou sipòte yon gouvènman, son skandal, son enjerans grav. Ou monte yon gaz, sa l koz anndan peyi a, se kawo total. Dega ki pase anndan peyi sa a, ou mèt pran senkan ou pa ka repare l. Paske kesyon sa a, gaz la, ajoute a lavichè, Ensekirite, li vin fon eksplozyon o nivo peyi a, li kraze tout tisi de pwodiksyon ke n genyen, antrepriz kraze, moun pèdi travay, anpil dechoukay fèt e ke nou kondane, tout sa yo pou di ke son bon aksyon ke l ye? Pou di ke ou felisite l oubyen ou sipòte l, se sa jodi a ki chat demokratik OEA a, se li ki chat demokratik Nasyonzini an, pandansetan w ap pwoteje konsomatè lakay ou Ozetazini. Jodi a n gen yon seri de pòv anndan peyi a, se plis ke 6 milyon de moun ki pa ka manje, epi ou di jodi a 6 milyon de moun sa yo ki pa ka manje a, ou pran desizyon pou ogmante chaj yo pandan ke yo pa gen yo pa gen lòt sous de revni, yo pa gen lòt kòb. Sa a son skandal e m mande sou sekretè deta a pou l pote koreksyon rapid e nou di l tou ke Ariel, gouvènman ki la a, pèp souvren di yo pa vle l. Ayiti pa yon koloni. Pa egzanp m wè gon mache kontre k ap fèt Lèzetazini, Kanada pou fè kisa? San konsantman aktè yo, san konsantman nou menm k ap goumen anndan peyi a. Sa vle di se kòmsi se yon koloni, nou menm ki la a se de souzòm ke n ye, yo pa gen pou yo pale avè nou. Anben n ap redi l ankò pou Lèzetazini. N ap redi l ankò pou Kanada. Pa gen desizyon ki dwe pran la pou ale nan enterè pèp ayisyen san aktè yo. Fòk yo pale avèk aktè yo. Se vre, aktè politik nou yo, nou gen pwoblèm avè yo. Paske yo parèt kòm de moun ki ensansib. Aprè pliske anviwon 2 mwa de mobilizasyon, aktè yo pa ka rete endiferan. Pandan n ap di Lèzetazini, Kanada, si yo vle sipòte Ayiti, gen de bagay pou yo fè. Pèp ayisyen, nou konnen trè byen w ap viv on sitiyasyon ekstrèmeman difisil. M sot pale de deplase yo k ap viv on sitiyasyon ipè difisil. An menm moman tou, nou konnen ke nou di nou pa vle okipasyon, paske eksperyans yo kite yon gou amè nan bouch nou. Eksperyans ke n fè avèk okipasyon, se vòl ke l gen ladan, se resous nou ke yo vòlè. Se imilyasyon yo bay fanm lakay nou. Se masak yo fè sou jenn gason a jenn fanm ki pa dakò avè yo, ki pa gen dwa eksprime yo. E maten an map gade yon tweet Peguy Jean fè ki di sou rega. Sou èy kominote entènasyonal la, Rwanda son jenosid yo te fè. Sa pa vle di ke lè gen yon twoup etranjè ki vin la, pral gen lapè si l pa fèt avèk aktè yo. E se sa k fè nou menm, nou pou lapè, nou pou sekirite, nou pou yon solisyon. Men kòman n vle l nou menm. Nou di 1. Fok yo bay la polis ekipman materyel. Si w pa ka ba nou fasilite n achte yo. Paske nou mete yon anbago sou la polis la pou l pa ka achte zam. Men si l pa ka achte zam, koman l ap rive sekirize sitwayen l? Sa vle di fok anbago sa leve. E premye jès ki Lèzetazini dwe fè. pou lapolis ayisyèn nan. Si l pa ka ba l materyèl, n ap achte. Nou pito kotize antre nou, n achte materyèl. De, fòk yo ba nou apui teknik. Apui teknik, sa vle di, gen de estrateji, gen de bagay se nou k ka metrize yo. Pa egzanp, la kesyon de kominikasyon. Nou gen dwa gen de moun ki pèmèt ke avèk gps ou ansanm de bagay ke n lokalize tout moun ki ame, ki pa vle obtanpere. Nou kapab pote teknik sa yo ba nou. Nou kapab fè fòmasyon tou pou polisye nou yo. Poukisa yo pa ofri nou fòmasyon? Pa egzanp Lafrans di l ap fòme 2 mil sòlda pou Ikrèn. Ou pa bezwen fòme 2 mil pou nou. Fòme 500 pou nou Lafrans. Kanada fòme 1 mil pou nou. Lèzetazini fòme mil 500 pou nou. Epi avèk sa, n ap rezoud pwoblèm nan definitivman. Nou pa pral gen yon fòs kap vin la kap fè 1 an 2 zan kòm li vini li gen gwo zam anben tout moun ki gen zam yo gwoup ame yo yo sere zam yo kou yale apre 2 zan zam yo retounen ankò oubyen menm yo menm nan ankò paske n chonje an 94 nèg yo te lage zam yo nan katye popilè yo nou chonje. Lè yo vin fè okipasyon, yo ale, yo kite kawo dèyè. E kote n ap pale la a, Lèzetazini prezan la a, atravè BINUH. Kote n ap pale la a, Nasyonzini prezan la a, atravè BINUH. Men nou wè, nou wè bilan an. Bini se lal te la poul ranfòse kesyon la jistis wi nou gen jistis se kawo total wi men kot kisa kap pase la ke tout moun paka konprann nan e se sak fè sou baz sa nap mande pou konsèy sekirite nasyon zini an yo tande kri pèp ayisyen e yo ale nan dwat liy sa nou mande a. Ekipman, apui teknik, fòmasyon pou anviwon 4 a 5 mil polisye. E de fason e spesyalize nan de domèn presi pou pèmèt ke nou andige, anreye kesyon ensekirite ki la. E an pasan map di laprès ki la, map di pèp ayisyen yon bagay enpòtan. Apre Ariel fin fè tantativ dezespere pou mande pou vin imilye n avèk on fòs etranjè, sa k ap pase anndan peyi a li tris paske Ariel te di l pa kapab. Si l di l pa kapab e jiskaprezan gen de peyi ki respekte tèt yo, ki di yo pap antre an Ayiti konsa e sa mete an difikilte demach okipasyon an. Antretan, ki sa w konnen prezidan CSPN nan ap fè? Yo lage pèp la pou kont li, gwoup ame yo ap pran tèritwa, ensekirite a jeneralize, y ap atake yon seri de pèsonalite pou yo lage kawo jeneral anndan peyi a e lè sa a okipasyon li vin inevitab. Men sa nèg yo ap fè o nivo CSPN. Fò de sa yo, n ap mande eta majò lapolis la, ke n konnen gen de sitwayen konsekan ladan, nou konnen gen de polisye fòme ki ladan, gen de entèlektyèl ki ladan, paske m wè anpil, m wè èv anpil ladan. N ap mande yo pou yo pran yon priz de konsyans. Paske jodi a, genyen lapolis, an kèlke sòt, ki kenbe peyi a nan sa l ye la. Yo dakò mache sou lòd Ariel, ki pa genyen ni lejitimite, ni legalite, ni l pa konstitisyonèl, ni l pa gen konfyans popilasyon an. Yon chèf konsa, li pa chèf jan Kato konn di l la. Sa vle di nan sans sa a, lapolis Li dwe moute l bò kot popilasyon an. M pa pale avèk Elbe, paske m pa janm konte sou Direktè Jeneral Lapolis anndan peyi sa a. Men m pale avèk Eta Majò a. De moun ki anndan Eta Majò a ki gen konsyans, ki se Ayisyen e ki vle sèvi peyi yo. M panse gen yon desizyon ki pou pran la a. Fòk yo mete Ariel de kote pou yo pran responsablite yo pou yo òganize Lapolis Mete yon plan de sekirite an plas, fòmile demand yo klè, gade anndan bidjè a pou n wè kote n jwenn kòb pou n pale avèk de peyi ki vle sipòte n sou le plan sekiritè, pale avèk Lèzetazini, pale a Kanada, pale avèk Lafrans, pale a Nasyonzini, pale avèk tout lòt peyi ki ka vann nou zam de fason legal pou nou vin mete sekirite anndan peyi a. M panse sa li enpòtan e m te vle lanse mesaj sa bay eta majò lapolis la. S on mesaj pou yo pran trè o serye. Poukisa m di pou yo pran l trè o serye? Paske pèp ayisyen pap pèdi batay. Nou wè ti kout mal taye gen de moun ap fè la, li pap pase. Li pap pase paske jodi a m pa ka pa felisite Montana de tout fason. ki moutre ke yo pap antre nan konfyolo avèk Jovenel. M felisite yo. M pa ka pa salye Fanmi Lavalas, paske Fanmi Lavalas klè ke jodi a li ouvè pou dyalòg e l pap antre nan konfyolo avèk Ariel, jan Montana pap antre nan konfyolo avèk Ariel, Fanmi lavalas pap antre nan konfyolo avèk Ariel e se sak fè nap mande Montana pale avèk 2 aktè kel abitye pale yo. Fritz Jean tou n tande deklarasyon l ki fò li yo etabli koyezyon nan mitan Montana. Paske jodia tout fòs ki sanble yo Fòk yo rasanble. Se enpòtan. Solid, m wè k pa siyen pwen 7 la paske m pa gen pwoblèm avèk deklarasyon konjwent lan paske s on gwoup de pati politik ki regwoupe yo men pwen 7 la m te di yo pa mete l ladan. Pwen 7 la l pa bon paske pèp ayisyen aprè tout pakou, tout batay li fin fèt la li pa pral chita avèk Ariel. Tout moun dakò ke Ariel echwe. Ariel dakò ke l echwe tou. Dayè, dènyè desizyon ke l pran, li di ke l pa kapab, fòk se blan k vin ede l. Bon, blan yo pa janm vini. Kòmsi n ap kite peyi nou an kraze? E blan yo wè ke yo pa ka vini nan kondisyon sa a. Pèp ayisyen di yo pa ka vini konsa. An men, ke nou menm nou pran responsablite nou. E se nan sans sa a, nou menm, n ap di ke. Ekip Montana k ka pale a Lavalas, ki ka pale a Fritz Jean, ki ka pale a Solid, ke nou menm o nivo sdp, ke n prè pou n pale. Gwoup pen nan, retire prensèt ou a n ap pale avè w. Epi pou n chita n fè yon asiz prese prese, pou n retire peyi a nan sa l ye la a, avèk yon dokiman sou sekirite, pou n retabli sekirite, konbat lavichè, kreyasyon danplwa, kreye yon espas ki vivab pou pèp ayisyen, pèmèt ke tout moun reprann aktivite yo, pou kapab lekòl kapab ouvri. Jodi a se gouvènman k fè lekòl pa ka ouvri. Nou menm kòm granmoun, nou pè lari a. Nou pa pè lari a, nou pa pè pou yo kidnape nou, nou pè pou yo pa kidnape nou. Nou pè pou ensekirite. Kòmsi n ka pran ti tchovi yo n voye nan lari a konsa? San gouvènman pa ba n garanti ap gen sekirite? M pa menm pale de gouvènman lapolis paske pa gen gouvènman. Apre ak ke gouvènman sa a poze, depi lè l te fin poze li demisyone. Suivan lespri peyi sa a, konstitisyon nou an. Paske peyi sa a ki rache endepandans li, libète l nan men kolon, jodi a pa ka gen 19 nèg ki chita pou yo mande blan pou vin trete n kòm dè souzòm. Sa pa ka pase. E se nan sans sa n ap di, pèp ayisyen gen yon sèl zam. Zam li an, se mobilizasyon. Paske, nou menm nou pa p fè lit ame. Se yon batay demokratik ke n ap fè. E sa k fè yo gen pwoblèm avè nou. N ap fè yon batay demokratik avèk yon mobilizasyon aktiv. Ke pèp ayisyen eksprime l. Sa vle di, pèp ayisyen dwe òganize l pou l kontinye fè rezistans. Paske se nan faz rezistans ke n ye la. Pèp la sòti, li eksprime l pa milyon, jiska prezan yo poko ka satisfè l, anben l ap fè rezistans. E se sa k fè, nou kwè ke nan jou k ap vin la yo, genyen mobilizasyon k pral entansifye. E pou sa rive fèt, fòk jenès peyi a yo kontinye travay, kontinye batay pou yo konstwi yon altènativ. Jenn fanm, jenn gason, m'ap pale avè nou jodi a, jenerasyon politik sa a li gen yon defisi. Aprè tout tan sa a. Yo pa ka chita ansanm pou bay yon altènativ, yo gon defisi. Kòm yo di jenès la se avni peyi a, anben sdp deside akonpanye jenès la pou n konstwi yon veritab altènativ. E nan sans sa a, fòk gon mache kontre ki fèt. Fòk gon travay de tèren ki fèt. Fòk gon travay de fòmasyon ki fèt. Pou n itilize mwayen k pi fasil la pou n retire pèp la nan sa l ye la. E sa, l ap rive fèt paske gon priz de konsyans. E nou menm jounalis, nou konstate sa, batay ki la a, se Okay li sòti. Jeremi, Tigwav, Li sòti l antre Pòtoprens. Jakmèl, kontrèman avèk moun ki di se gwoup ame ki t ap fè batay sa, non, e jiska prezan nou wè se pèp la k ap fè rezistans. Se pèp la k dakò viv nan sitiyasyon sa pou l sòti yn fwa pou tout. Lajenès, pran responsablite nou. Paske peyi sa se pou nou l ye e se nou k pou sove l. E se nan sans sa n ap di nou menm onivo sdp, Nou pap bese lè bwa. Kou n te pran avèk Ariel la n pap pran dezyèm kou a. Nou di sa. E n te di sa lafwa dènyè. Sa vle di Ariel kenbe yon pouvwa de fason ilegal, enkonstitisyonèl, aktè yo dwe reyini prese prese pou rapatriye pouvwa. Menm blan, menm ameriken k ap sipòte Ariel. Yo di nou nou mèt reyini, sa n deside a y ap mache ladan. Yo di nou y ap sipòte Ariel wi, se pandan ke n poko reyini pou n bay yon altènativ. Kot sa n pa ka konprann nan? Si n pa janm reyini pou n bay altènativ, y ap kontinye sipòte Ariel. Dayè yo tèlman pa gen agiman, Bryan di se pou monte gaz li sipòte Ariel. Nan ki ki kote y ap pale de demokrasi, yo di gon prensip demokratik ki rele monte gaz? S on skandal mesye.